Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou prale nan zòn kanaran 2 gen yon ti video ki rive jwenn nou. Videyo sa li gen a wè ak yon ti rovandikasyon, revendication de la part de quelqu'un qui habite la zone, men moi j'ai comme l'impression que se ta yon moun ki arme ilegalman paske nan videyo ke li ap fè a, li ap denonse ke la polis k ap aji yon mannyè pou kapab fè tout moun nan zòn nan pè. La polis daprè li menm ki orè bloke la sirculation. Et on y voit tout ça à travers cette petite vidéo, ça dure une minute et 30 secondes, kote ke gen yon ti char ki li menm poste nan carrefour lan, e ti char sa a li sanble li la justement pou kapab fè machandiz yon seri de particulier pase. Pandan li antre nan lojik sila a tou, men li bloke a 80 pousan pasaj la. Se sa sitwayen an denonse. E an retou, kès ki la di? Li di ke, ebyen, yo toujou ap di se bandi ki yo menm ap bloke zòn, ap fè yon seri de bagay, men sa lapolis ap fè jounen jodi a la, donk lapolis a tou bloke e moun yo pa ka vire a gòch, yo pa ka vire a dwat. C'est un arabe qui m'a envoyé la petite vidéo et voici pour vous. Ok bonjou ayiti bonjou le mond nap gade kafou kanaran la la a nap gade bò ti sant lan anfas ti pòs kanaran 2 a la wè ti cha a ti cha a tèlman ap ba nou pwoblèm depi yè. Yo enpeche pèp la pran lari. Menm machin k ap pase, ti machann ki pral nan biznis yo, k pral nan aktivite yo, yo enpeche yo pase. Se voye bal, bloke lari a pou yo ka pase avèk kamyon pou boujwa yo. Y ap fè malere yo abi. W ap suiv nan Kafou a la, w ap wè e ti cha ak kanpe la. Sa e ti cha a. Li bloke machin yo. Tout lig machin sa yo wap gade la a, se li k bloke l. Tèlman lap voye bal. Yè li voye, li voye bal anba ti mòn 50 lan, li tiye nenpòt 4 a 5 moun. Tande byen wi, la sosyete. Li tiye nenpòt 4 a 5 moun. Epi maten an l leve la. Tout moun pral nan aktivite yo, li vin kanpe, se voye bal, bloke machin, anwo pa moute, anba pa desann. E konsa, jan n ap gade nan Kafou a la, devan ti pòs Kanarande a la. Pandansetan, y ap di se nèg a zam k ap bay pwoblèm. Yo di se nèg a zam, pa gon moun nan popilasyon an ki ka di. Antouka, bagay yo p ap janm vin nòmal. Yo p ap janm fin nòmal a san pou san, tankou jan nou toujou espere sa, paske. Nan peyi nap viv la la a, kant nan yon peyi pasi pala gen egzaksyon, ebyen ap toujou gen pwoblèm. Ap toujou genyen sa n ta kapab rele dram, ap toujou gen ensidan, ap toujou gen akt arbitrè ki poze. Paske resipwosite mal la se a 90 pousan mal. Eske nou konprann? Donk se konsa m ta kapab di zòn Kanaran 2 an ye. Donk sitwayen sa li menm li denonse sa kap pase nan blòk la poukò li la. Bon! Dènyèman fòm di nou ke gon bagay ki pase sa fèm mal. E banm di w bagay ou konn lè yon aksyon pase ou konn kilè w pral wè degre 2 mechanste ki gen nan aksyon sa, se lè menm moun nan pwòp fanmi moun sa denonse zak lalpozi a. Pa egzanp, kèlken a tiye yn pèsòn, epi menm nèg ki zanmi l di monchè ou pat gen dwa fè bagay konsa, o pwen ke yo ta menm rive pou yo goumen. Eske nou konprann? Dènyeman la a genyen nan blòk Wo Channmas yon ponp gaz. Yo tap bay ti gaz. Genyen 2 sitwayen ki vini. Sitwayen sa yo vin fè gaz. Men ou konnen mezanmi, pa gen gaz. Galon gaz 300 dola. Nèg yo oblije ap lite lapwès yo ta jwenn yon ti gaz pou met nan moto yo. Kès ki se pase pa la swit? Diskisyon mete pye, yon ajan udmo tire 2 nèg sa yo. Men bagay la tèlman fè moun mal paske te genyen manifestan, te gen anpil moun nan blòk la, apre sa ajan udmo sa vire pou l ale. Genyen ajan usgpn ki te menm menase pou pote boure sou misye. Paske bagay la te fè moun mal. Jounen jodi a la gen yon polisye, franchman polisye sa m ba w 10 sou 10. Misye denonse aksyon sila. E misye di ke moun 90 yo pa egziste ankò. Jenerasyon k te konn wè yon seri de bagay yo pa kouri pou li ankò a, jenerasyon sa fini an 2004. Paske li di ke si se te nan epòk 90, epòk 2004. Tap gen 3 mò. Tande byen wi, yon polisye ki ap denonse konpòteman yon polisye. Il a dit par la suite que lè w tire 2 moun sa yo, ou pa tire 2 moun sèlman, ou tire 2 fanmi. Donk ou menm tou ou te sipoze rete. Eske nou konprann? Paske lè yon nèg ou se polisye ou gen zam nan nan men w, fò w gen metriz de swa. M konnen gen nèg ki polisye mesye, gen yon nèg ki bay nèg la yon kalòt. Apre sa misye vire, misye rale zam li, misye di a monchè m pap fè w anyen. Pase a laji a vòlè a yo pa di paske m te polisye. E le fèt ke m rale zam nan m gentan jwe psikolojikman sou ou pap ka kanpe batay avè m. Je swi dezole pa gen pwoblèm ou ban m kou an nèt. Nèg la mande ekskiz polisye a di a monchè ou mèt al fè wout ou. Ki pi bèl aksyon? O o ou te rale zam ou ba w ba w tire sitwayen an. Bon se pa grav kanmenm paske nèg la pèdi wòl li, li leve men nan figi w. Men lè w fè sa m panse ke se ankò mye. Ebyen sitwayen anba ponp lan li te kap replike ansanm avè w E ankò plis, ou ta inifòm sou ou. Pa konprann? M konn wè nan manifestasyon gon seri de polisye ki gen konpòteman bèt. Men konsa tou, gen anpil lòt ki gen konpòteman moun. M konn wè jan manifestan ap joure yo, yo rete la yo pa di anyen. Hein? Enben si e te ou menm, ou t ap touye tout manifestan yo? Hein? Ann tande polisye sa k ap denonse lòt polisye parèy li a. Koman nou ye? Avan yè, anba ponp gazolin kafou ti fou a, gon polisye udmo ki fizye 2 nèg. 2 nèg ki te vin goumen pou gaz. Sa vreman fem mal bab ban manti. Sa vreman fem mal paske gen anpil chans pou neg sa yo k mouri an se 2 chofè moto yo ye. 2 chofè moto ki tap goumen pou gaz pa pou l pran plezi men pou l mete nan moto a pou l wè si la fon bras pou l pote lakay li. pou l pran swen madanm ni ak pitit li pou gaz pou vè pa tiye yo. 2 chofè moto ki tap goumen pou gaz pou met nan moto yo pou wè si ya brase lari an pou yo fè kòb rantre lekòl ki rive sou yo. Domaj E kòb sa yo tap rasanble pou antre lekòl la se antèman yo pral fè. Gen anpil chans pou timoun sa yo pa ka al lekòl ane sa paske yon chofè moto ki kòb lap fè. Men pou yon rezon ou pou yon lòt polisye a fize l. E deriv sa yo souvan fèt, deriv sa yo toujou fèt. Mwen menm m ta renmen konn a ki kè yon polisye fè yon aksyon konsa. A ki kè. Lè w fin fizye nèg la, ou menm ou antre lakay ou, w al jwenn madanm pa w, w al jwenn pitit pa w. Men li menm, ou kite 2 fanmi nan dlo lanje. Nan tèt pa w, se 2 moun ou touye. Men w pa rann ou kont se 2 fanmi ou touye. Ou touye 2 fanmi paske gen anpil chans pou e nèg sa w touye a avèk bwa moto sa a se li menm ki balèn, se li ki gaz, se li ki lekòl, se li ki inifòm, se li ki tout bagay. Donk se pa sèl nèg la w touye, ou touye fanmi an tou. Mesye tanpri leve nivo a non. Leve nivo a. Si w te pou kò w, si polisye a te pou kò l, m te ka konprann ou byen, bon m pa tap ka konprann non, men li te ka gon bakòp sa m te ka di, men w nan w bakòp, ou gen lòt polisye avè w, si gon bagay ki dejenere nan men w, mande èd. M pa wè se touye pou touye nèg la non mesye. Antouka, popilasyon 90 la pa la ankò. Popilasyon 2004 la pa la ankò. Aprè sa e 3 mò k t ap genyen wi. Se m di nou leve nivo a. Bon, gen yon dosye wi la. Dosye sa a m panse ke se anpe glouk dan parle men nou oblije pale de li kanmenm paske genyen yon zòn la o nivo di departeman di Nò-Wès kote ke moun ap fè bagay avèk bèt. Nan lang franse yo rele sa zoofili. Tande byen. Gen bagay ki kapab toujou rive nan sosyete a. Men ekoute, a chak fwa ke ou tande jan de bagay sa yo, jan m sot di talè a, se anpe glòk. Paske ou pa ta kapab imajine, nan zòn sa a, nèg yo pran plezi yo, yo jouke bèt yo, nan yon rak bra. Epi yo menm, yo pase pa dèyè, y ap fonksyone. Bourik, cheval, kabrit, se konsa nèg yo ap fonksyone. Alò, premyè kestyon ke m ap poze tèt mwen, èske genyen penuri de fam o nivo de zòn sila? Oubyen gen nèg tou, m ta kapab di, malgre tout efò ke li fè, li ka pa reyisi jwenn fanm? Men m panse ke pratik sila a. E li menm ape tann ni nan lòt tèritwa nan Donbas. Samdi, sòlda Ikrenyen yo repran kontwòl vil stratejik ki se Kupiansk ak Izyum e avanse yo sanble ap rapousib nan lès o pwen ke Kremlen admèt li dwe efektye yon repli stratejik sou Donetsk. Sa vle di lame Ikrenyèn nan li menm L ap vale tèren sou lame Ris lan nan zòn sa yo. Samdi swa, Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelensky, li bat bravo lakontantman anviwon 2 mil kilomèt teritwa li, ebyen, yo lib depi kòmansman septanm nan, san presize ke se ta kèk kilomèt kare notaman nan lokalite. Vasilenkovo ak Artemivka, non lwen Kharkiv, nan nò-ès peyi sila. Bravo les gars et les filles nan rejyon Kharkiv, vous êtes encore plus rapide que notre réseau 4G. Sa se tweet prezidan an li menm li adrese ak moun sa yo kap batay le prezidan Volodymyr Zelensky. Pandan tout jounen an Ikrenyen yo gen zye yo rive sou ekran e tante swiv pwogresyon vil an vil, fòs ame yo alò ke anons yo ap miltipliye Kupiansk li tonbe men trè vit Sezium kafou antre Kharkiv ak Donbas ki li menm libere sèlman vwala fòs Ikrenyen yo rapousib efò yo odela de revè oskil an direksyon Donbas konbatan yo te angaje yo nan Liman nan rejyon Donetsk epi nan fen jounen a Andriy Yermak. Chèf administrasyon prezidansyèl la nan Kyèv twite yon imaj an reta. Rena la se senbòl Lysychansk, yon vil endistriyèl nan Donbas Ris yo pran nan kòmansman ete a e kote se la batay yo angaje. Pou kwèlye la, nan lasware, chèn Telegram militè Ikrenyen anonse ke ofansiv Kyèv la li atenn dezòmè Voltyansk nan fwontyè Ris epi nan nò rejyon Donetsk. Antouka, lame Ris lan li menm deja ofisyalize depar li nan Izium, se ta yon pi gwo defèt Moskou nan peyi Ikrèn depi lè batay la kòmanse nan mwa Avril. Comme on le sait déjà la reine Elisabeth li mouri se tè donk le Jeudi Jeudi dernier a laj de 96 ans nan rezidans li nan Balmoral an Ekòs. Monark depi 15 nasyon e chèf Commonwealth, Elisabeth 2 renye pandan 7 deseni, 70 ans. Drapo Britanik lan an bèn nan palè Buckingham epi gen omaj. ki ap rapousib nan lemond antye. Poutan, vu sitiyasyon jewopolitik ak envazyon Ikrèn, Vladimir Putin se youn nan moun k ap gran absan nan fineray rèn sila. Vous savez pourquoi Vladimir Putin gen pwoblèm avèk Ewopeyen yo, euh Angletè, Lalmay, Lafrans k ap soufle le cho e le fwa? Donk, nan kontèks nou ye la a pou kouwèl ye la a, sa ta parèt trè trè trè difisil, tankou jan yo di sa, sitiyasyon jewopolitik, sa parèt difisil e menm konplike pou ke Vladimir Poutine ta prezan nan fineray Rèn Elizabeth 2. Lamò Elizabeth 2 nan peyi Angletè, sa evoke yon lòt fwa anpil pale anpil. Men, an nou wè dabò. Konbe lajan Madanm sa te genyen? Se yon madanm ki lou anpil. J'ai vu des émissions postées par notre ami Kesnel Dorlean. Bon boulot Kesnel paske li fè yon ansanble demisyon sou m ta kapab di karaktè madanm nan, lwa ki te genyen, fason l t ap viv se un peu de tout konsènan la vi de la Reine Elisabeth ii. Alò, konbyen lajan Rèn nan te posede? Humm. Ebyen done yo revele ke pa Sunday Time, li asire ke Monak la dispoze 370 milyon de livres, swa 462 milyon dolar ameriken, yon ti chif ki konpare ak fòtun moun ki pi rich nan mond lan. Rèn Elizabeth 2, desede jedi a 96 an, te tou genyen pwòp byen pèsonèl li, yon chato nan peyi Ekòs e domèn. Sandringham, nan lès Angletè. Se te pou papa l kanmenm. Li te posede tou yon presyez koleksyon tenbre, anpil evre dar ak pòtfèy aksyon. Lòt aktif ki etwatman asosye ak rèn nan, notamman jwayo, kouwòn ak anpil evre dar ki te pou an reyalite Royal Collection Trust, yon òganizasyon karikativ. Selon medya entènasyonal, resous ki sòti pa bò kote sibvansyon souvrèn eritaj diche nan Lankyas lan ak byen pèsonèl li, pou kapab gen yon ide, an 2021, li resevwa 107 milyon dola sou fòm sibvansyon souvrèn, resous ki kouvri vwayaj, sekirite, pèsonèl ak antretyen palè wayal yo. Kanta Duché Leinster a, yon seri domèn komèsyal, agrikòl ak rezidansyèl ki soti depi 1265 e ki resevwa 27 milyon dola benefis ane pase sèlman. Rèn nan itilize lajan sila pou kapab peye depans ofisyèl ak prive ikonpri sèten frè ki angaje pa lòt manm fanmi wayal la ki pran angajman ofisyèl nan non li. Majè pati nan fòtun rèn nan pral jwenn premye pitit li ki se Prens Charles ki li menm ap asime twòn Wayòm Ini. Nouvo wa a ap pran plas nan Mezon Windsor kote li ap travay anviwon kote gen anviwon 1200 moun k ap travay daprè Forbes.